Mezanmi kòk la poko menm chante 3 fwa madanm lanmò san jou deside trayi lanmò san jou. Nan kesyon anketè dcpj yo tap poze madanm lan li deklare li pa konnen moun ki rele lanmò san jou a kidonk se tande l tande pale de lanmò san jou malgre lapolis jwenn detay ki pwouve ke lanmò san jou te kache lakay manbo a ebyen manbo a di li pa konnen lanmò san jou. Rete la nou pral fè w viv tout detay de deklarasyon madanm lanmò san jou a nòmalman ke lapolis prezante. Yon lòt kote, cha Ti Magali a kontinye ap mete dòmi nan je bandi yo. Cha Ti Magali a apèn mete dòmi nan je 2 bandi la. Nou gen videyo a pou ou. E pa bliye pou moun k ap mande videyo, nou pap ka mete videyo nan videyo ke n ap poste sou YouTube la. Nou konnen ke YouTube pap kite videyo sa yo pase paske videyo vrèman dwòl, vrèman kòmsi trajik, nou pa ka mete yo nan videyo sa. E m di nou deja, nenpòt videyo ke m pale de li, n ap jwenn li nan gwoup lan. Kidonk, pou w kapab antre nan gwoup la, se klike nan link ki nan deskripsyon videyo sa pou w kapab kòmsi al wè Videyo bandi, foto bandi ki tonbe nòmalman. Ebyen cha ti Magalie a mete dòmi nan je 2 bandi la nan Kwadèboukè. He m pap baw manti baz 4 ti marozo a kontinye ap pèdi plim li la, kidonk se sak fè lanmò sanjou pa gen bouda chita. Ti sòlda l kite nan nan baz la pou veye baz la pou li an, se chak jou ki pase lapolis vide degrenn atè. Nou gen videyo pou ou, kidonk antre nan gwoup la pou w kapab wè videyo sa yo nòmalman. Yon lòt kote, Lapolis fè Gintè Pyè pale. Gintè Pyè ki se alyas Zanmi Lapolis, se non sa misye bay tèt li. Ebyen nou konnen misye li menm ki te pran rezo yo la. Misye te di konsa ke li se yon òm onèt, li pa janm nan move zak. Ebyen Lapolis te arete madanm ni. Ebyen aprè kèk jou misye te oblije pote tèt li ale nan dcpj avèk tout avoka l. E pandan ke yo tap fouye misye, yo jwenn yon telefòn yon moun yo te kidnape nan men misye. Ebyen misye li menm li te arive akize yon machann telefòn ki konn vann li telefòn. Lè yo al chèche machann telefòn nan, machann telefòn nan deklare telefòn sa a li misye yo prezante la, li pat janm vann misye yon telefòn konsa. Epi machann telefòn nan fè konnen ke misye ap mete pawòl nan bouch li pou l di pou li nan dcpj. Ebyen misye la a anba kòd aktyèlman la, yo deja transfere misye nan penitansye nòmalman. Rete la nou pral fè w tande deklarasyon misye a kote ke li tap pale yo tap poze l kesyon misye tap depale gen machann telefòn nan menm ki pale tou ki fè konnen ke misye tap mete pawòl nan bouch li. Nap swete w pa rate menm yon segond nan videyo sa nap pote tout detay yo pou ou. Bonjou bonswa sa depan de lè w pral gade videyo sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, ann antre nan detay pou videyo jodi an. Direksyon Jeneral Polis Nasyonal la mete pye l atè nan lide pou wè nan ki nivo yo ka konbat gran banditis nan tout peyi a. Direktè jeneral la dekrete la pèmanans sou tout tèritwa nasyonal la pou mete an dewout tout malfwa ki refize popilasyon an viv nan trankilite ak lapè. Operasyon tribò babò, jwèt la make san, se tout ti vis. Kèlkeswa jan w vire, kèlkeswa kote w met pye w, w ap pase anba limyè wouj la kanmenm. Nan kad lit kont anlèvman ke lapolis ap mennen, gen divès operasyon ki mennen toupatou pou derasinen fenomèn sa a tout kou tout kou. Operasyon yo te kondwi nan zòn Debussy nan mwa pase a alawechèch Pierre Genter. Lapolis t ap chèche l pou enplikasyon l nan divès ka anlèvman ak sekestrasyon nan zòn ayewopò ak Tujo. Nan operasyon sa a, yo te jwenn kay Guenther divès inifòm lapolis, anpil lòt materyèl ki lye ak lapolis, telefòn, kanè bank an goud kou an dola, epi, Guenther te gen anpil aparèy pwofesyonèl, li te gen an posesyon l plizyè zam de gè e anpil bagay ki di ke l nan move zafè. Answit, nan chèche gen tè yo paka jwenn ni, lapolis te mete anba kòd madanm ni, Manuelita Fleurantin. Pandan tan sa a, lapolis tap kontinye chèche gen tè alyas zanmi lapolis, se non sa l te bay tèt li. Li deside vin rann tèt li pi devan akonpanye ak avoka l nan dcpj. Nan yon operasyon ke lapolis mennen nan zòn Tomazo, nan lide pou derasinen jouk nan bout li gang 400 Mawozo a, lapolis mete anba kòd Joseph Vierge alyas Tiboun, yon manbo ke yo akize kòm konkibin lanmò Sanjou, selon tout enfòmasyon yo, yo di ke manzè ta mete kay li a dispozisyon lanmò Sanjou pou sere l, yon enfòmasyon ke Joseph Vierge ta demanti. Mete anba kòd Mathieu Thomas ak Albert Lory. Yo se manb 400 Mawozo. Yo te jwenn an posesyon yo telefòn Davidson Rosier ki te kidnape nan mwad janvye ki sot pase a nan zòn Ediwan. Viktim nan te pase pase 5 jou nan men yo e yo te bay yon ranson 565 mil gourd. Yon dezyèm telefòn ki se pwopriyete madam Nicole Noël ke yo te vòlè pou li. Emile Rosnica se mennaj Laurie li konn tout sa lap regle li rakonte ke l te bay manman l manti pou l te ka al kache Jacmel ansanm ak Laurie. M te di konsa ebyen m ap vin avè l. Kounye a m te vini m te di manman m konsa m pral fè yon mwa kay yon matant mwen. M te vin la ansanm avè l pou kounye a la mwa a rive m bezwen fin ale Dubai pou m kontinye al lekòl, m di l fòk n ale. Li di m ebyen ok madanm nou prale. Nou pran machin pou n vini wè polis pran nou yo di l fè pati gang 400 mawozo. Operasyon ap kontinye toupatou nan tout peyi a. Lòd fòmèl pase nan tout 10 direksyon depatmantal, nan tout komisarya ak sou komisarya pou bare lawout a tout atoufè k ap kouri al kache sitou nan tout vil pwovens yo pou eseye fui kapital la. Pa gen pyès kote w ap alèz, paske tout sa w fè mal, w ap peye sa kanmenm. Tann tou w toutou! E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa a pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!